Prevenir que guerir Nou pa toujou renmen se lè mal la rive pou n di mezanmi m te konnen yon bagay konsa wi epi m pa t pataje l avèk nou. Se dur e lè w prevni ebyen anyen mal gen dwa pa rive w paske si yo di w ke gen tèl bagay ki pral rive lè sa a w ap fè yon seri de aranjman w ap mete kò w alabri e menm lè sa pa rive pa ni pwoblèm. Tande byen! M tou kòmanse avèk kèk enfòmasyon ke mwen jwenn. Anndan geto yo la, gen yon bagay k ap brase la antre Gran Ravin, alò je di Gran Ravin, se pa Gran Ravin, se byen Vilaj e Ti Bwa. Fò m di nou ke a pati de premye di mwa de jwen, kapab genyen lòbèy. Si pa genyen l, tan mye. Men si genyen l, tan pi. Paske jan bagay yo ye la a. Moun yo pa kapab jwenn zen ankò. Se pa evidan. Yo pa kapab sipòte zen sila. Tande byen sa m pral di nou la. Genyen nèg ti bwa ki voye di le premye yo kapab atake. Paske li evidan pou yo pou ke. Yo menm yo retire nèg vilaj yo nan blòk la nèt. E fòm di nou byen, se paske yo jwenn yon mesaj de nèg vilaj ki yo menm di ekoute yo pral pote boure. Chaje zam ki antre nan geto yo. Pami zam sa yo fòm di nou ke genyen yon H3 G7. Mezanmi gade non zam ki gen nan geto a wi. Eske lapolis gen zam sa nan menn? Eske se yon zam ki kapab fè anpil mirak? Je se pa paske. M toujou di nou sa ke mwen pa yon spesyalis an armement. E yo gen lòt zam. Sa vle di pou kouwè l ye la a, se nouvèl k ap voye bay lòt pou yon batay download. Fò m di nou byen ke popilasyon an, mesye bandi yo, èske yo renmen nou? M anvi di tèt mwen pa vrèman. Nou konn poukisa? Gade byen. Sa kapab rive gon seri de bandi ki antre nan lojik sosyal. Paske mou a se konsa l toujou ye. On fè le sosyal. Ou fè sosyal, sa vle di moun ki nan zòn nan la gen 2, 3 moun ou ede. Se byen. Lè w antre nan lojik ede moun sa yo gon veritab fizyonman. Men, vin gon bagay kounye a la, nèg la oblije fè sosyal la a 3 pousan. Epi, li arme tèt li a 97 pousan. Je m'explique. Lè yon nèg tankou Krisla, yon nèg tankou Izo, yon nèg tankou Ti Lapli ap achte minisyon pou prèske 50 mil dola ameriken, w'a di tèt ou, donk, Si se 50 mil dola ameriken te vèse pou ta kapab ede moun nan zòn nan, yo t ap fè anpil. Èske nou konprann? Men lefètke gang anfas ou a ap achte gwo zam pou l kapab batay avè w, ebyen ou menm ou oblije antre nan lojik sila. Sa vle di. Tout nèg antre nan lojik sa. Pwoblèm. Kounye a la ou menm ki nan geto a ou anvi poze tèt ou kesyon pou di ben kantèske sa va chanje. Non! Sa va pa chanje du jour au lendemain. Paske leta poko ka fè anyen e tout otan leta poko ka fè anyen ebyen se tèt chaje. Eske nou konprann? Donk, mwen m, nouvèl la rive jwenn mwen. M pa ka di nou si se vre ou pa. Men de tout manyè, kèlkeswa sa k rive jwenn nou nan RL prod, n ap kase yon ti moso ba ou, yon manyè ou menm pou w kapab pran anpil prekosyon. Brèf, nou prale nan zòn Nò la. Gwo dife pran nan vil Okap nan ri 14. Gen plizyè kay ki boule. Voici quelques images pour vous. Gen yon imaj ki kòmanse viral sou rezo sosyo. Genyen kèlke sitwayen ki yo menm kanpe sou blòk sitadèl laferyè. Epi de lwen yo wè yon silouèt. An n gade. Yeah, se la sitadèl la. Nou ye la pandan nou kanpe nan falèz la. Nou wè yon bagay parèt nan vapè a la. Li parèt tou won. Epi tou l ap souke menl. Meli, tankou se pa nan vapè a avè yon reflèt sou li. Ya, e konsa l di la, pandan nou sta dan la, nou wè l parèt nan vapè a. Epi tou l ap souke, l ap jwe, l ap jwe kò l. Ya, e konsa nou wè l la. Li parèt tankou se yon zanj nan vapè a li parèt epi li gen yon sak tou tou tou tou tou jòn ki ki ki ansèke l ya. N ap fè yon toune sou m ta kapab di antèn ki mete sou kèlke gang. Sinon dè peti detay sou reyalizasyon sèten gang. Genyen Komisè Jean Ernst Muscadin nan Nip. Eske nou konnen komisè Muscadin gen zye l rive sou anpil bandi nan kapital la. Men malerezman, si l te nan Pòtoprens eske se t ap fasil pou li pou l te kapab kwense Izo? Eske se t ap fasil pou li pou te kapab kwense Ti Lapli? Eske se t ap fasil pou li pou kapab kwense Krisla? Èske se t ap fasil pou li pou te kapab batay avèk nèg je nèf yo? Èske se t ap fasil pou li pou kapab batay avèk je pèp? Èske se t ap fasil pou li pou te kapab kwense lèzòm de 400? Pa vrèman. Paske, m vle nou konprann byen, nan zòn kote komisè Muscadin ye an, pa bliye aparaman l nan pwovens, menm si se nan yon chèf lye li ye, gwo vil kanmenm, men gwo premye bagay ou kapab di tèt ou, lefètke. Pa vrèman gen yon baz gang ki tabli nan zòn nan paske tout nèg sa yo se de nèg k ap eseye ale andeyò a fofile kò yo pou eseye tabli baz gang. Dou sa monte nan tèt mwen pou m di nou ke lè baz gang yo t ap fòme nan Pòtoprens, si Leta te asime responsabilite li tankou jan komisè Muscadin ap fè la a, jounen jodi a la te ka pa t gen 400 Mawozo, te ka pa t gen G9, te ka pa t genyen Vilaj de Dye, te ka pa t genyen Gran Ravin. Eske nou konprann? Le fèt ke ou touye pwojè sa nan ze, ebyen sa m ta kapab di ou kraze l. Ebyen, se nan lojik sa komisè Jean Ernst Muscadin lage kò l, chak grenn bandi ki sòti nan Pòtoprens pou kapab al tabli yon baz gang nan zòn pwovens lan, li pran w. e li menm travèse dotre jiridiksyon pou al pran bandi. Eske nou konprann? Jounen jodi a la komisè Muscadin gen kontwòl sou Ti Lapli. Daprè sa li di, kay Ti Lapli ap fè andeyò a, ebyen kay sa yo kapab fini epi leta pran yo epi a mete yo o sèvis de leta paske leta li menm li bezwen kichòy. Ann tande yon ti bout nan deklarasyon sila. Kisa nèg yo ka fè avèk lajan sa nan geto kote yo ye a? Non, nèg yo voye achte kay lòt kote. Nèg yo voye achte kay nan lòt jiridiksyon. Majorite nèg yo gen lòt kay yo fè nan jiridiksyon yo. Menm menm a di koze de fwondè nèg m ka di w ti lavi gen de kay. A wi? Wi, sa m di la m fini m kanpe dèyè l wi. Misye fè yon bèl kay nan bawon kou anvan. Avan yè swa, m te pase devan kay la, lè m te pral nan operasyon m te fè a. Donk sof ke manman misye anndan, m kapab di petèt manman misye gen relasyon inosan, menm si se kòb, menm si se kòb kidnapin nan ki ba manman an manje, ki ba manman an bwè, bon pou kèlkeswa rezon, e donk sof ke manman an, manman misye anndan asanm avèk yon sè l. Aktyèlman la, mwen gen yon, misye gen yon kay ke l ap fè tou pre komisarya de Fondè Nèg la. Nou ka deklare l ditilite piblik. Tout byen nèg yo genyen, nou ka deklare l. Pa gen byen nèg yo genyen nan jiridiksyon padan m pa ka pwosede sou li non. Arete moun ki ladan l la yo, foume moun ki deyò l la yo ladan l, foure yo nan prizon epi, ou konprann, deklare byen sa a DG. M gen pouvwa pou sa a, m ka fè l wi. M ap tann, m pa pè non sa m di w la. Gen yon video ki komanse viral sur les rezo sosyo men on m'a fait croire que c'est à Port-au-Prince, en Haïti, m'panse ke se te République Dominicaine, yon sitwayen ki rantre, eske se nan yon boutik, nan yon magazen quelque part, epi sou wè jan misye vòlò yon téléphone, téléphone sa lè w fin prann wal vann li, sa sa pral itil ou? Kounya la te gon sekirite k tap gade w nan kamera, li kenbe w. Gade ki jimnastik yon polisye ap fè pou kapab desann yon drapo. Peyi Dayiti a pa bon menm non mezanmi. Peyi Dayiti pa bon menm menm menm. Yeswa m rete chita m ap reflechi, m ap mande, waw èske gon lè k ap rive genyen moun k ap rete nan kapital la toujou? Jan m ap gade la, kapital sa ou konn kiyès ki pral ret ladan l? De moun ki rezinye, moun ki pa gen mwayen pou yo sòti, gang yo. gang politik yo avèk gang ki nan leta yo se moun sa yo wi k pral rete nan peyi an alò nan kapital la paske kounya la tout moun ap chache zòn pwovens e fò m di nou bagay gon fenomèn ki ap devlope nan zòn pwovens yo pou kouwè l ye la. Pa egzanp, si w sòti Pòtoprens ou di w pral ret Senmak, gen yon ta de moun ki deja kite kapital la pou al rete nan zòn pwovens yo, moun sa yo imedyatman yo mande yo kantite kòb pou yon kay yo pa menm reflechi yo bay kòb la. Sa vle di nan zòn pwovens yo kay pi chè ke Pòtoprens. O pwen ke M al mennen yon ankèt nan yon zòn, lè m rive, gen yon sitwayen ki genyen twa ti pyès kay, epi li genyen yon salon. Nou konn konben kòb li mande pou li? Di mil dola! Se pa ayisyen non souple. Dimil dola ameriken. N a va konprann. Eske nan Pòtoprens, kat ti chanm ka yon kote konsa, se pa bagay w ap jwenn a kenz mil, ven mil, vennsenk mil. Donk se pou m di nou ke bagay yo vrèman vrèman kòse, m ta kapab di pou anpil moun ki nan Pòtoprens. Dou, kounye a la, sa ki ap pase nan tèt moun yo, se fè yon jan, m ta kapab di w pou retire kò yo nan Pòtoprens epi vin al respire kote yo kapab viv byen. Kounye a la, mwen menm sa m ap priye pou rive, se pou tout moun kite kapital la bay gang yo, kite kapital la bay gang politik yo, kite kapital la bay tout moun ki lakòz peyi Dayiti nan sa l ye jounen jodi a. Men elas, anpil moun ki rete Site Solèy, Anpil moun ki rete Gran Ravin, anpil moun ki rete Ti Bwa, Matisan, lòt kote yo, moun sa yo pa ka kite. Men franchman, si chak grenn moun ki te nan Pòtoprens te gen yon kote pou te ale, nou t ap kite kapital la bay tout moun sa yo. Epi, y a batay antre yo, y a kraze, brize, apre sa lè bagay yo bon, moun ta tounen. Paske, jan peyi a pati la a, moun ki la ki pou rezoud yon seri de pwoblèm, moun sa yo pa vle fè anyen, anyen, anyen. Se kòmsi se yon fyète pou yo pou ke Ayiti ap desann nan abim nan de jou an jou. Èske nou konprann? Gen anpil moun lè m ap pale avèk yo, moun ki aletranje, ben, yo pa santi yo byen. Mwen pral pèmèt ke dyaspora a pale. Paske jounen jodi a la a, Ankèt mwen an pa sèlman chita nan kesyon gang, nan kesyon moun k ap kite kapital la, li chita tou sou sa n ta kapab di jefò moun ki nan kominote entènasyonal la fè, sektè dyaspora a, pou kapab voye kichòy nan peyi Dayiti. Mwen gen chans voye fè yon ankèt nan yon zòn nan pwovens. Gen yon espas kote yo fè transfè. Li genyen Cam ladan l, li gen MoneyGram, li genyen Western, li gen Unitransfer. par jou se dè santèn de moun espas sa resevwa. Donk se pou m di nou ke anpil moun ki nan zòn pwovens, anpil moun ki nan kapital la y ap tann kichòy. E si par chans m ta kapab di genyen yon jou ki pase gon transfè ki pa fèt aparaman ebyen moun sa yo ap mouri. Kòm si menm bandi yo gen moun k ap voye transfè pou yo tou wi. Pou nou gen moun nou ki nan entènasyonal la. Epi nou menm nou chwazi kenbe peyi sa konsa. Nou pa konnen kòm si si moun nan entènasyonal yo pa ka voye nou mele. E se nou kap batay pou ke peyi a enstab, pou yo pa janm rantre. Eske nou konnen gen moun ki gen 5 an, 10 an ki pa janm vini? E menm moun sa yo ki gen 5 an, 10 an aletranje, yap voye lajan ba nou. Paske anpil nan nou ki bandi, nap resevwa lajan ki sòti aletranje. Nou pa santi kòmsi nou fè tèt nou twòp mal? Moun aletranje ap voye kòb ba nou paske se fanmiy nou yo. Hein e nap batay nou kenbe yon peyi enstab pou ke moun sa yo pa janm rantre. Sa vle di jounen jodi a la a nèg ki bandi yo na fè dediksyon pou n di ke yo pa vrèman pwoblèm nan. Pwoblèm nan se moun kap alimante yo nan zam nan bal, se moun kap di yo kontinye fè kidnaping, se moun kap di yo Kontinye batay antre nou men se moun sa yo ki mechan. N ap tounen anpe pli ta e nou deside jounen jodi a la bay dyaspora pale pandan tout semèn nan e moun yo kapab voye voice nan 33 26 64 20 paske fò dyaspora pale pou di kòman l santi l paske nou kenbe moun sa yo Trop a letranje. Moun yo bezwen vin enjoy yo nan peyi a mesye. Moun yo nostaljik. Nostalji ap fin touye yo. Ba yo yon chans. Menm lè yon nèg konn ba w manje maten, midi e swa, gen yon pwopozisyon l gen dwa fè w, ou di ben m pa p antre nan lojik sa a. Paske zam nan nan men nou, l nan men nou nèt. Men ekoute, nou gen dwa pa vle bay li. Men, moun ki mete l nan men nou an, sa kapab rive yon bon maten pou n di n pa p pran dikte nan men pèsòn ankò. Nap batay pou popilasyon an pito. Gad koman sa tap bel mesye pou wè tout neg je nèf yo di nap batay pou pèp gade koman sa tap bel pou wè tout neg 400 mawozo di nou pap fè kidnaping nou pap volè ti pèp hein men nap fè yon lot bagay sa tap bel anpil pou wè yon malere pran lari. A 3 zè di maten li konnen nèg a zam pap fouye l paske yo sanble men elas grenn bagay map di nou mesye bandi yo zam ki nan men nou an nou itilize l pou detui moun ki sanble avèk nou batay la plèn konbyen moun ki mouri konbyen pezible sitwayen ki mouri ou pa janm tande yon gwo non ki tonbe hein. Ou pa janm tande yon gwo non ki tonbe se ti sitwayen. Sa vle di ensekirite a li egziste pou ti sitwayen. Moun pye sal la, moun ki sanble avèk nou yo. Elas! Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de partaj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay. Pi aprè kès kon di? A la pwochèn!